Aprè ou fin gade videyo sa medam e mesye ou pral konprann trè trè trè trè byen kiyès ki ansyen premye ministre Laurent Lamothe medam e mesye sou gouvènman Mateli a. Jounen jodi a la a, Morvan livre Laurent Lamothe bay FBI pou vin mare misye paske ansyen PM nan pa bon moun, li pat bon moun e li pap janm bon moun selon Morvan John Colem medam e mesye enben ki pral mete tout dosye Laurent Lamothe deyò ou pral sezi tande aksyon Ansyen PM nan ou pral sezi tande travay ke misye li menm li fè nan peyi sa a nan dosye kòb petro karibe, nan kesyon 25 stad, se pa ti koze k pa genyen nan peyi sa a ou pral sezi wè kòman Laurent Lamothe ki vire tounen ap pale nan radyo pou fè konprann ke l se bon moun, pou fè konprann ke li se te yon bon PM, pou fè konprann ke l te travay nan ti tan l pase ansanm ak Martelly a ebyen PM nan pa fè anyen anyen anyen anyen okontrè Se kòb leta a ke nèg sa yo menm yo boule, se kòb leta a nèg yo manje, se kòb leta a nèg yo gaspiye, gagote apre kwa ou tande yo di w yo te bon PM, yo te sesi, yo te sela. Ebyen medam e mesye nou pral fè w tande detay ki gen nan videyo sa a e ou menm wa kite kòmantè w anba videyo sa a pou di nou eske ou menm petèt ki te kwè nan Lamòt e ou menm ki pral kwè nan Lamòt oubyen ou menm ki poko kwè nan Lamòt eske kounya gen chans pou sa yo rive Ou pral kwè nan lamòt ou pral di ah lamòt se ton bon moun se ton sesi se ton sela enben nan videyo sa medam e mesye Morvan mete dada Laurent lamòt tou kale san boksè el livrel menm bay FBI pou vin mare ansyen PM nan paske misye fè peyi a anpil mal e jiska moman nap pale la misye kontinye ap fè peyi sa mal paske nou wè Canada pran sanksyon kont ansyen PM nan kòmkwal nan blanchiman lajan Li nan finanse gang nan peyi a, enben Laurent Lamothe kap voye pye a goch a dwat vire tounen pou di ke li pa li pa koupab nan sa yo repwoche l la, enben nan videyo sa ou pral dekouvri kiyès vrèman ki Laurent Lamothe medam e mesye bòn ekout tout moun nap tounen. Haa la m won chat devanm m pa wè yon moun devanm m won chat jel sanble a chat la Konprann? Figi l sanble a chat la, zòrèy li sanble a chat la, epi bab li jan l fèt la, l sanble a chat la. La m sou yon chat devan m, bravo teknisyen w al chèche foto chat la w met devan m. E konsa m renmen yon moun devan je m. Pa ka ap met kowonpi sa w ap mete yon bèl chemiz blan. Bon! Medam, mesye! Laurent Salvador Lamothe sèt on sitwayen ameriken ki pa janm gen kalite pou l te vin premye minis. Tande sa m di nou an byen, Laurent Salvador Lamothe s on sitwayen US, s on sitwayen ameriken ki pa t janm ranpli kondisyon pou l te vin premye minis, medam mesye. Se klè sa m di nou an, e pa blag m ap fè. Laurent Salvador Lamothe, medam mesye, misye te gen gwo. gwo akizasyon sou do l depi avan l te vin premye minist kòm moun k ap fè kowopsyon k ap po de ven nan plizyè gouvèneman an Afrik pou te ka jwenn kontra de antrepriz pou antrepriz li k rele Global Voice. Tout moun konn sa. Yon antrepriz teknolojik Laurent Lamothe te kreye an 1998. Misye kowo bay po de ven avèk plizyè dirijan afriken mèdam mèsye. Pou l te ka moute antrepriz li sa ke l te kreye an 98 mèdam mèsye. An 1998 Globo Voice. Sou Jovenel Moïse medam mesye misye mande Jovenel Moïse yon paspò diplomatik ki pou voyel reprezante leta ayisyen oprè de chèf deta afriken medam mesye jis pou lal regle bagay pèsonèl li eske nou wè jon nèg malveyan eske nou wè jon nèg malfetè eske nou wè vwayou eske Jovenel Moïse te bal paspò a m pa konnen. Men l te gen stati sa a pou l al reprezante, t ap di, reprezante gouvènman peyi a oprè de chèf deta afriken, sa vle di pou l al negosye bagay biznis pou tèt pa l lòtbò a, men l te bezwen, li te bezwen stati kòmsi reprezantan leta l te ye. Vagabon k la, vwayou sal ki la. Laurent Salvador Lamothe medam mesye pat pat ranpli okenn kritè pou te vin premye minis pou te vin premye minis nan peyi dayiti lè dosye a lè dosye misye vin devan palman an sèl laj 30 an konstitisyon an egzije ke misye te respekte dosye misye vin devan palman an alepòk medam mesye pou vin premye minis yon sèl bagay ki gen nan dosye a te reponn ak kritè a, misye pa ayisyen, misye se ameriken li ye, li natiralize. On sèl bagay ki te reponn kòm sa konstitisyon an mande a, se 30 an, misye te gen 30 an. Sèl sa misye reponn nan tout egzijans yo medam mesye. Gen nèg ki do panse se blag map fè la. Sèl sa misye te respekte. Misye pat gen rezidans an Ayiti, sa vle di misye pa gen kay nan peyi a. Misye pat ayisyen, misye pat janm peye enpo nan peyi a yon jou l pat janm peye yon goud taks, li pat janm vote nan vi l yon jou kòm ayisyen nan peyi a, li pat gen ni kay ni pwofesyon nan peyi a mèdam mesye mande Lamòt si l kontab nan peyi dayiti mande Lamòt kisa l ye. Si se enfòmatisyen l ye, pa gen moun konnen. Mande Lamòt si se enjenyè l ye, pa gen moun konnen. Mande Lamòt si se diplomat li ye, medam, mesye. Eklatman sosyal la fèt kanmenm. E lè apse sa pete nan vizaj yo, m ap mande èske y ap gen enfimyè? Èske y ap gen doktè? Èske y ap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dapse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase! Nou pa ka prale jan l ye la a. Se kòb kach Lamòt bay depite yo, medam mesye ak senatè yo e mete fanmi yo nan diplomasi a pou l te ka jinn jwenn vòt ratifikasyon an byen rapid san pèdi tan. Misye met tout. Ki pi gwo koripsyon ki gen ke sa? De moun ki pa kalifye pou yo diplomat, de moun ki pa kalifye pou yo pou yo pou yo konsil, de moun ki pa. Pla ki pa kalifye pou yo anbasadè, Laurent Lamothe Baye bay ni senatè, ni depite yo kòb kach, epi l mete tout madanm yo, pitit yo, menm sa k poko gen laj tankou pitit Sauveur ki bagay sa, epi l menm mete pitit yon jounalis nan peyi Dayiti jis nan lakou Taiwan, lè sa a m pa kwè, lè sa a l gen 19 an, san kontwole Jacques Sauveur Jean. Men koman on nèg vin non peyi mèdam mèsye men dil koripsyon l fè epi nèg sa ap di w li pa koronpi. Eklatman sosyal la fèt kanmenm e lè apse sa pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè eske yap gen doktè eske yap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dapse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo pou peyi a di ase nou paka prale janl ye la. Men peyi ay Son peyi k difisil hein TT Son peyi k difisil vrèman pitit gason m jan w renmen di l la Men peyi a Medam mesye Ce fameux Laurent Salvador Lamothe Medam mesye jan nou wè babi li ye la tankou babi w chat la men l nan ekran nou an Ann ale toujou medam mesye pou n di m kiyès ki plis kowonpi nan peyi a ke Laurent Salvador Lamothe ke direktè Ulcc fèmen zye sou li al konprann poukisa medam mesye. Laurent Salvador Lamothe medam mesye. Misye siyen rezolisyon petro karibe pou 8 pou 887 milyon de dola us ki reprezante anviwon 40 pousan tout kòb petro karibe ki debloke nan bidjè leta mèdam mesye depi 2008. Eklatman sosyal la ap fèt kanmenm e lè apse sa ap pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè eske yap gen doktè eske yap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre pou reponn a tout apse sa yo ki pral pete nan vizaj nèg yo peyi a di ase nou pa ka prale jan li ye la. Eklatman sosyal la ap fèt kanmenm e lè apse sa. Pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè eske yap gen doktè eske yap genyen profesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo. M poko janm sezi konsa. Peyi a di ase, nou pa ka prale jan l ye la. M poko janm sezi konsa medam mesye. M oblije retire kostim sou mwen paske enposib! Enposib pou nèg kowonpi ke Laurent Salvador Lamothe. Laurent Salvador Lamothe, medam, mesye, misye siyen rezolisyon Petrocaribe pou 887 milyon de dola US ki reprezante anviwon 40 pousan tout kòb Petrocaribe ki debloke nan bidjè leta ayisyen depi 2008 jiska Petrocaribe fini ki se 2 milya 2 pwen 2 milya 238 milyon de dola mèdam mèsye e selon rapò kou dè kont majorite pwojè yo pat reponn ak okenn bezwen reyèl se te pwojè pou fè kòb mache pwason fontamara vyadik kafou ayewopò nèg yo boule nenpòt 23 milyon de dola pandan ke Tout enjenyè diw ti pon sa ki fèt la menm 5 milyon dola pou fèl. Eklatman sosyal la ap fèt kanmenm. E lè absès ap pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè? Eske yap gen doktè? Eske yap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Ohh ohh Peyi a gen ase nou paka prale janl ye la. Teknisyen Bèl Bòs Map mouri bèl bòs wap mouri. Se pa bèl bòs sèlman finalman k mouri John Gualem Morvan mouri tou Laurent Salvador Lamothe bon moun nèg yo vann mwen Laurent Salvador Lamothe kòm bon moun finalman se pa bèl bòs sèlman ka pral mouri menm Ooh bèl bòs bèl bòs teknisyen bèl bòs tanpri bèl bòs teknisyen bèl bòs oh oh. Nou sonje fanm minis touris sa li te renmen ni a Lamothe ni a Olivier Martelly a lepòk medam mesye. Nèg Tout ayisyen bliye kiyès ki rele nèg dòl wouj la wi. Nèg stad la, nèg dòl wouj la ki moun? Kèlkeswa ayisyen ki tap viv nan peyi dayiti 2012, 2011 a 2015 mande kiyès ki te rele nèg stad la a nèg dòl wouj la? Ou rive w jwenn tout Ayiti nèt bare ak tòl wouj. Kot tòl wouj sa yo soti pèsonn pa konnen. Loran Lamòt, Laurent Salvador Lamothe ki met tout peyi a an chantye. Men kòman vòlè vòlè. Men kòman gang vòlè. Men kòman nèg bèl bòs. Eske n tande medam mesye. Lamòt fè anpil nèg pwòch li rich medam mesye. E vin kandida aprè. Hein? Anpil nèg. Nou panse se blag map fè? Mesye ooh Mwen nèt sa M gon vye zanmi m renmen anpil M gon vye patnè m renmen anpil Men le fè ke li pwòch vagabon sal sa Mwen avèl nou pa tèlman pale E son nèg m vrèman apresye Se Jerry Tardieu Le fèt sèlman m konnen l twò, li twò pwòch misye, sa sèlman fè mwen avè l m pa pale avè l. E poutan se yon bèl entèlektyèl, yon nèg mwen vrèman apresye, John Colem Morvan. Men vòlè sa a nou wè sou ekran sa la, se pa ti chat piti. E si l pa t egziste? Nou mèt kwè nan sa m di nou an. Jovenel te ka mouri wi, men li pa t ap mouri vit jan jan l mouri vit la. Nou mèt kwè nan sa m di nou an. Tout Ayisyen, men sa yo bliye la aktyèlman. Direktè ULCC a, li bliye.